Nou salye tout zanmi laprès ki fè deplasman jodi an pou yo vin kouvri konferans de près sa a kote ke ansyen depite Dèlma Taba Anel Belizè ak ekip la ki genyen ladan li tout ansyen prizonye yo Kilik Jòb Babas Makenson Esteril e tout prizonye nou konnen yo, kilti Bekann, ki genyen Madam Magali Lakwa, ki genyen Bèna, ki gen anpil anpil moun ladan l, Florèt, se yon ekip konpak atravè 10 depateman peyi a, kote ke le 29, le 30 mars, nou te lanse 2 gwo jounen mobilizasyon, kote ke 29 la te byen pase, Le 30 mars, nou te al fè yon alyans ant pitit Desalin yo ak pitit Petyon yo, kote anpil moun te pran lari an, alyans lan te byen fèt, men malerezman, yon ti gwoup moun ke yo peye, te rive touye ansyen depite Arnel Belizaire, men Bondye pa resevwa li. Men se pa moun zòn nan, m vle tout moun konn sa, se pa moun Bèlè, se yon ti gwoup moun ki gen lajan nan men yo, Lajan sektè prive nan men yo, lajan nèg nan politik nan men yo, yo ba yo lajan pou yo te asasine ansyen depite Delma Taba a, efektivman yo touye l, men Bondye pa te separe l. Sou baz sa a, sou lòd doktè depite a, paske li te gen plizyè medsen ki toujou la, yo ba l favor pou nan dat 30 avril l ap nan lari an, paske le 30. Mars 30 Avril fè yon mwa depi ke nou te relanse batay lan pou l moutre avèk anti pèp yo, pou l moutre avèk moun vrèman ki pa vle inite an nan geto yo, pou l moutre l pap fè bak, li pap fè lach, le 30 nou bay garanti fòmèl, le 29 Avril, vandredi 29 Avril, nou bay garanti fòmèl, ansyen depite Delma Taba. lap anba vyaduk nan kafou areyopò pou li demare mobilizasyon avèk nou. Paske li klè, nou konnen ke li pa lopital la ankò, byen ke li sou kontwòl medikal medsen li yo. Li pa la jodi a paske doktè di le fè ke li pral fè yon gwo efò le 29. Avril, jodi a kite l pran repo. Pou l pran repo, paske le 29 li gen pakou a l ap fè, l ap lanse m kwè le 29 se li menm k ap genyen pou l demare mobilizasyon an Kafou Arepò pou li fè pakou a ak nou e pou nou livre tout mesaj nap gen poun livre paske pakou a se kisa nap fè menm pakou le 30 lan a leksepsyon nou pa rantre bèlè nap monte sou otorit dèlma a nap pase nan mache a nap fè yon pwen an nap pase devan wazis desann sou boudon de boudon nou pral devan rezidans aryèl anri premye minis defakto a pou nou livre yon mesaj pou nou dil movèz gouvènans lan nou pa kapab ankò. Pou nou di li, aba kid nou pa kapab nan kidnaping sa, pou nou di li retire kò l prese prese nan tèt primati an, nan primati an, pou nou ka jwenn yon konsansis lajman laj avèk tout fòs viv nasyon an pou pèp la ka sot nan sa li la. Epi n ap desann sou boudon an, n ap pase lalu, moute nazon pou n al livre mesay final la kafou, aryopò, jan ke nou te prevwa pou sa te fèt nan dat ki te 30 Mars. Mwen klè pou m di avèk tout moun, batay pou byennèt la p ap kanpe. Batay pou chanje Ayiti a p ap kanpe. Wi efektivman nou pran gwo kou. Wi efektivman moral nou te afekte anpil paske lè w konsyan ke ou nan yon mobilizasyon devan w 2 nèg ak zam ap fè fi vole sou tèt yon mobil san ke l pa pase pa mach, se yon bagay ki grav. Lè w gade efektivman devan w, nèg ak zam ap entime w lòd pandan w pa ret a nèg lan epi y ap tire moun devan w, ou enpuisan. Lè w gade popilasyon an ki fache pa ka reyaji, ou santi ou fristre. Lè w vin konprann se yon djòb nèg yo t ap fè pou yo tire yon lidè ki se tankou Arnel Belizè paske l vle retire peyi a nan sa l ye, ou plis fristre ankò. Men sa pa ka anpeche ke nou kanpe batay la. M ap di tout mesye dam ki te nan opozisyon avèk nou deja yo, kale jwenn Ariel Henry ki koz jodi a pèp la nan soufrans, retounen vin jwenn pèp la. Mande pèp la padon. Men sèt fra si, yo pap ka pran le devan. Sèt fra si, yap oblije swiv modòd ekip kap dirije pa ansyen depite Anel Belize a, ekip ki gen pèp la ladan l lan, paske pèp la sèt fra si, li pa nan afè yon nèg, de nèg non. Li konnen l gon lidè, lap swiv lidè a, ki pat janm trayi l, men afè on moun ou konnen ou pral fè sa w konnen. avèk revandikasyon pèp la, sa pap fèt ankò. Paske bagay la pa ka kontinye konsa, se twòp atò, nou soufri twòp, e map di pèp la, manifestasyon sa li pral fèt egalman pou rate gaz la. Kòm ou ta konprann ke pou vin la, ou pran blokis agoch adwat. Kòm ou ta konprann ke wap achte yon galon gaz kounya nan prèske 200 dola atè. Se pa posib. Se Ariel Henry menm ki koz sa. Se mesye ki avè l yo menm ki koz sa mesye dam yo paske yo menm yo gen enterè nan monte pri gaz la, yo gen enterè nan kenbe pèp la nan ensekirite, nan grangou, nan lavi chè, ebyen m ap di popilasyon an si ou menm ou estime w ap byen viv, si ou menm ensekirite a pa frape w, si ou menm. Lè pitit ou sòti, fanm ou sòti, kè w pa kase, rete lakay ou. Mwen menm, Caleb Jean Baptiste, m ap la, nan non tout manm Blòk Avoka yo ap la, Madam Magalie Lacroix ap la, Bèna ap la, ansyen depite Delma Tabar Anel Belizaire ap la an chè e an zo. Pou li demare mobilizasyon an ou menm wa dim kote wap ye. Mèsi. Mfra Magalie, kòdonatris Fòs Dèlma. Map salye laprès pale, ekri, televize, map salye près an liy yo. E ke nou menm nan Fòs Dèlma, nou ap mobilize pou vandredi kap 29. Nap mande tout moun pou yo prezan nan mach sa. Mach kont ensekirite, mach kont lavi chè, mach kont kidnaping, kote nou pral mande Ariel avèk alkolit li yo pou yo sispann ben de san y ap fè nan peyi a. Nou menm n ap toujou pale kont tout zak ki pa bon. N ap gade pou n wè semèn sa Kote se yon ben de san an plèn e n ap mande ni fanm, timoun pa epanye, ti bebe nan vant manman pa epanye. N ap mande èske laplèn pral tounen matisan? Èske Ariel pral fèmen peyi a ak tout moun ki ladan l kote pou moun pa gen manje pou yo manje, kote moun pa gen dlo pou yo bwè? Jounen jodi a, gen anpil moun ki an plèn, ki pa gen manje pou yo manje, ki pa gen dlo pou yo bwè andedan lakay yo. Nou pap akize pèsonn, n ap akize Leta a ki pa fè travay li. N ap akize politisyen pèpè, politisyen avèk kèk boujwazi nan peyi a ki pa vle peyi sa mache. N ap mande yo jiska kan, jiskilè y ap kite pèp la viv? Èske, mwen menm m ap mande èske se yon konplo? Eske se yon konplo yo fè kont mas pèp la? Pou pèp la pa viv, pou pèp la mouri. Si se yon konplo pou yo fè, yo mèt fè konplo a, touye tout moun. Touye tout moun nèt jan yo vle. Paske jounen jodi a, m pa kwè pèp lan ka fèmen. Gran Sid fèmen, pou Gran Nò fèmen, ki kote moun prale? Manje pap ka rantre, timoun lekòl pral mouri, anpil moun pral mouri. N ap mande Leta pèpè! Boujwa pèpè, boujwa kontrebandye! Nou pa sansib pou pèp la, nou pa renmen peyi a. Tout moun k ap di yo renmen pèp lan, se pa pèp lan nou renmen. Nou renmen lajan, nou renmen manje. Depi nou jwenn manje, nou jwenn lajan, zafè pèp la. E nap di pèp la, kale je w, pa gen moun ki pou ou, pyès moun pa pou ou, sèl ou menm ki pou tèt ou. Se kale je w pou di kijan w ap sòti nan mizè rere, nan lavi chè sa. Jounen jodi a, nou tande gaz la pral monte. Gen anpil moun kap fè manèv, menm premye manèv yo te fè a. Yo di, yo fè, yo di, se entèl ki fè pa vle gaz pase. Jounen jodi a pa gen moun non k pa vle gaz pase. Men nou wè gaz la pa genyen l. Nou wè galon gaz la gen tan nan san konbyen dola. Nou wè, nou wè jounen jodi a anpil ponp kòmanse fèmen. Nou wè galon jòn retounen pi rèd. Nou wè ase. E nou tande. Gen moun k ap di gaz lan p ap monte, y ap manniganse l pou yo fè nou dòmi. Kale je nou! Gaz la moute a nevè, pran lari a! Li monte a dizè, pran lari a! Li monte a minui, pran lari a! Paske nou p ap ka sipòte sa. Nou p ap ka sipòte pou n ap achte yon spageti pou 75 goud. Nou p ap ka sipòte pou n ap achte yon ti glòs luil pou 50 goud, yon ti mamit diri pou 85 goud. Drum diri a vann 122 goud nou pap ka sipotel nap di pep la kale jew ou pa gen senate k pou ou ou pa gen depite k pou ou ou pa gen majistra k pou ou pa gen minis ki pou ou pa gen prezidan k pou ou ou pa gen pyes moun ki pou ou ou livre pou kont ou ou livre ou menm sel ou menm ki konnen kisa wap fe eske wap chita lakay ou pou di entèl ap vin sipòte w? Eske w ap chita lakay ou pou di w ap pretann mil goud ki pa ka ba w manje nan men entèl? Pran responsablite w Vandredi 29 n ap pretann tout moun nan kalfou rezistans lan. Se la nou pral pran rezistans Pou nou konbat. Si nou chita lakay nou, nou di, yap fè pou nou, yap fè pou nou, nap rete nap wè, tout politisyen yo ap fin rich, tout menaj yo ap fin rich, tout fanmi yo ap fin rich, nou menm, nou rete nan mizèrere nou pou kont nou. Nap mande tout pèp la, kèlkeswa kote w ye, pran lari a, Kèlkeswa kote w ye, m pa bezwen konn ki kote w ye, ou menm ki santi w pa viv, ou menm ki santi w pa moun, ou menm ki santi yo konsidere w tankou yon rès moun, pran lari a pou di, Halte la, ou pa kapab ankò, aba Leta pèpè, aba boujwazi pèpè, aba politisyen mechan, aba tout politisyen sousou, politisyen mechan ki mete nou nan tout mizè nou ye a. Politisyen yo kontribye ansanm avèk Leta pou yo kraze nou, pou yo mache sou nou. Men nou menm, Fòk nou reveye nou pou nou di yon sèl vwa, nou pa kapab ankò, fòk bagay yo chanje.